Ya ya ya nou se kamarad Nou pot enfomasyon ba ou a cho kono chita La nou nan bwochet la gwo mare imen kap pase Se nan tout ou yel se pa selman nan zon Wout nasyonal yo ki bay la Konplike Nap gade la Hey Pep la mobilize Jodi a pou n batay, batay liberasyon peyi, se li n mande, nou di li revolisyon pa konn fèt san zam. Nou mande pèp ayisyen an pran zam nou, wòch nou se zam nou, boutèy nou se zam nou, sa n gen nan men n, kenbe l nan men nou. Pase jodi a, nou pap kite asasen kriminèl kontinye ap masakre nou nan katye popilè yo. Jodi a nou di pèp ayisyen an leve kanpe, kèlkeswa lidè politik ki pase nan mouvman la, Pase kawoutchou sou li. Pase jodi a nou pa gen lidè se pèp ayisyen k lidè nou. Alèz. Bon nou menm reprezantan Gwo Babèl, nou nan lari a pou yon bi byen detèmine. Pandan n ap gade pou nou wè Ariel ki antanke yon doktè ki konn swanye moun pou pèp sa nan mizè l ye a la, pou pèp sa nan grangou l ye a la, pou lanmò pou pèp sa ensekirite sa la pou wè Ariel Henry pa di pèp la anyen. Nou menm òganizasyon de baz yo, Kòmadèl, Kòmidèl, Team Zonbi, ansanm ak tout òganizasyon de baz yo, nou menm nou di Ariel. Nou vini fè difamasyon swa dizan nap bay lajan pou double revolisyon sa. Epi nap di Ariel revolisyon sa se dèyè dirijan konsekan, dèyè dirijan konsène nou pran lari a tèlman ke mande iba gen dwa di vle nou pran sou Ariel nou pa bay vag paske rezon nou kanpe pou ryen pran lari a pou ryen e nap kanpe nou rete pa desanm jiskaske Ariel bay demisyon nan peyi a. Nou pap fè ti je jounen. Jodi a, nou menm, e sa k fè nou detèmine, nou detèmine pou n fè batay la, se paske gen Majorie Michel, gen Rosemila, gen lòt ankò, e k ap fè divèsyon ki di gen moun Kanapevè, gen moun Dèlma, yo bay mwayen. Se divèsyon. Wap wè yo fon trak sou Abel Loriston yè swa, yo di Abel Loriston di grèv leve. Se rezo Rosmi la, rezo Majorie Michel la, rezo Ariel la kap frape e nou menm nou kanpe djougan mwen menm Joti Manis. Nou kanpe djougan tout òganizasyon kavèn nou. Nou di tout tan Ariel. Pa demisyone, nou pap bay lari a. Nou pap bay legen. Paske moun sa yo, se yo ki te bò kote nou. Se yo ki te konn ap di nou mete barikad pi wo. Se yo ki te di pitit yo pa ka al lekòl. Se menm yo menm ki te di lavi a chè. Se menm yo menm ki te di gaz la. Lè yo te mete 3 adoki sou gaz la, e Majorie Michel ki te konn ap rele moun nan telefòn mete barikad pi wo. Jodi a, menm yo menm ap mache bay lajan pou kraze mouvman. E nou menm, nou menm nan Dèlma. Nou di se se dènye barikad k ap leve toutan Ariel pa ale. Se dènye barikad k ap leve toutan Ariel pa ale. Nou menm nou pap kanpe. Yon semèn pou ouvèti klas la, ou se pwofesè, èske gen posiblite timoun yo al lekòl ane sa? Jodi a, nou menm nou fè solidarite avèk tout paran, tout pwofesè, tout moun. Mwen menm, tout moun ki soti Lekòl Nòmal Siperyè. Jodi a, jodi a, antanke pwofesè. Nou fè kou nan prive, nou fè kou nan piblik. Men, n ap di paran yo, si nou wè sitiyasyon an dejenere, se Ariel Henry. Si nou wè sitiyasyon an vin pi, se Ariel Henry. Se sa k fè nou mande paran yo leve kanpe kont Ariel ak desizyon kriminèl li a. Leve kanpe kont Ariel elèv yo. Leve kanpe kont Ariel paran yo. Ki konsèy wap bay paran yo la ki gen 30 an peyel kob yo. Lekòl ap ouvè kanmenm. Ariel pa la pou toutan. Ariel ap demisyone. Jodia se minis edikasyon nasyonal se yo menm ki konnen paske sak enpotan sak enpotan se ke se Ariel ki iresponsab. Ariel iresponsab nan la mezi ou on moun pran on seri de moun met bò kotel. Ki dil mouton gaz 3 fwa la valè. Anbyen se sak fè nou denonse yo. Paske menm yo menm. Depi lè yo di a yo pral nan akò a. Nou te di nou pa nan akò. Nal nan tropik. Nal nan tout medya. Nou di pa gen akò. Paske nou te pran e sou jovenel. Nou te pran nan akò maryòt. Nou sonje. Nou te al kanpe ho fas akò maryòt. Nou te di non. Gon sou mateli. E pamela wait. Al reyini nan lokal fizyon an. A 6 pati politik. Nou te di non. Pa gen akò sou do pèp la, batay la dwe fèt sou beton an jiskaske revolisyon an triyonfe. Men de twa grenn senk pase yo fè plizyè akò sou do pèp la, yo panse. Jodi a, nou di pèp la, batay pèp la, nou nan lari a jiskaske Ariel bay demisyon. Mèsi. Yo te fè yo te ban nou papa krèy sa yo. Yo te ban nou sikopat Ariel Henry an. Nou kwè yo tap tou fè menm trik sa a depi yè. Depi nan loni yo tap di moun sa yo misyon nou fini, bay peyi a yon chans. Epi depi nèg yo pa vle bay peyi a yon chans, nou di revolisyon pa fèt san zam. Lapolis ou gen zam, pèp la gen boutèy, pèp la gen kawotchou. Nou fè kare goum avè w, grenn nan mouda. Ou gen nan men menm. E pou tèt sa map batay. E paske m twò jèn poum wè se men menm kap vin boule kawotchou nan lari a. E paske ou wè men menm, m te sipoze lekòl deja. M te sipoze apwoche, m te sipoze ap manje, m te sipoze ret anndan kay, m te sipoze al mennen yon bagay pou m vin menmen m. E paske lè m wè jan peyi a ap dewoule a, yo met yon endividi, yon asasen, yon kidnapè, yon kriminèl, yon bandi, yon malfektè otèt PM nan. Mwen di Ariel Henry, se ou ki fè peyi a nan eta sa. M ap di Ariel Henry, wè pa wè, depi ou pa vle ale, Ariel, envè sa k vini an, E konsa depi n jwenn Ariel nap boule l tou wi. N a fè grèv. Jodi a se desten nou nou pran an men pou n dechouke tout asasen, tout kriminèl. Jodi a nou nan venteyinyèm syèk. Nou pa ka kite Michel Joseph Martelly ap masakre nou toujou. Nou pa ka kite Ariel Henry, yon granmoun 74 an ki patisipe nan touye yon prezidan larepiblik pou n ap kite yon asasen konsa nan figi moun. Jodi a n di operasyon mete dife. Operasyon moun fou mete dife a elit kòmanse, mete dife kay Ariel, mete dife kay Martelly, mete dife kay tout asasen kriminèl André Michel, Marjorie Michel, Nenel Cassy, tout asasen kriminèl sa yo, se yo ki tal siyen akò BMW sou do nou. Jodi a n di, tout akò tounen akò ankò. Jodi a n di, ni akò pen, ni akò bokit, ni akò kivèt, tout tounen akò ankò. Jodi a pèp la pran desten l an men. Yon sèl bagay n ap mande, tout frè n ak sè nou yo, ki gen zam nan men yo re jwenn pèp la batay liberasyon peyi pa fèt san zam re jwenn pèp la lapolis ret bwa kwaze bay pèp la libere peyi a pase fòk peyi a libere nan venteyièm syèk sa nou pa ka nou parèt nou parèt pi imilyan nan mond lan kote nou konnen ke kote n konnen Michel Joseph Martelly fin manje Jovenel Moïse jodi a l met Ariel. Ou kontinye ap masakre pèp la. Jodi a n di, Majori Michel manman krèy! Kòm ou di konsa, ou te bay lajan pou pèp la demobilize, jodi a e pèp la k pran desten l an men. Batay ki la a, pa gen afè asasen kriminèl avèk lajan. N ap bay lajan, pèp la ap pran lajan paske kòb lajan peyi a n ap boule. Kèlkeswa moun ki ta pran lajan sou do barikad, pa gen barikad ki ka leve. Andre Michel te di nou barikad la se avni nou. Andre Michel al marye avèk Ariel Henry. L ap dòmi sou menm kabann avèk Ariel Henry chak swa. Jodi a, e sou do barikad nou an Jodi a pou ap vann nou blakawout, jodi a Jovenel te koupe kontra blakawout la nou mete nan tèt nou nou manje l. Jodi a menm Michel Martelly ki te met Jovenel la al manje Jovenel. Jodi a e poutèt sa nou di nou menm nou pap kite Ariel Henry pase se menm ekip sa yo ki te manje Jovenel. Jodi a e pou nou kanpe pou n batay pou n destabilize tout asasen sa yo. Wout Ariel se penitansye nasyonal. Nan menm bokit Ariel manje a ladann boul kaka pase yon asasen pa dwe nan figi moun. Jodi a n ap batay, nou di pèp ayisyen an rete kanpe. Sou barikad nou, se li k avni nou, se sa André Michel te di nou. Jodi a l marye avèk Ariel. Jodi a l konfisye kontra BMW. Anben BMW a nou wè jan l te pase anba dife. Anben nou bezwen André Michel pou n pase l anba dife. Menm jan l te di Jovenel Moïse son ti vakabon, kèlkeswa moun k a fout nou kalòt. M ta renmen André Michel parèt la pou n wè si son kalòt ase l ap pran. Nou ta renmen André Michel parèt la pou n wè si son kalòt l ap pran sèlman. Ou wè se pou manchèt map pase mwen menm spesyalman. Map pase l pou manchèt. Pase yon asasen, yon zoukoutap, yon vye voryen tankou André Michel jodi a ki siyen vye akò sou do pèp la, ki mete n nan povrete. Wilson Jeudi jodi a kap bay moun bal nan Dèlma, kap batay sou barikad yo. Jodi a nou wè Tout asasen kriminèl vle rejwenn batay la, re sezi nou pèp ayisyen. Lè nap gade Renold Dib, son asasen son kriminèl se mèt sistèm nan. Jodi a Renold Dib pa kap mache bay lajan nan lari a nou pou nap pran lajan, nap pran lajan e nap mete wòch nan mouda Renold Dib pase batay ki gen la a nou pap asiste, nou pap retire nan men sa mete nan men sa. Jodi a se delibere peyi a pou papa nasyon an kontan, pou papa nasyon an Jean Jacques Dessalines santi ke revolisyon li te fè a jodi a nou pran la relèv la, nou pran la relèv la pou nou delibere peyi a. Operasyon delibere peyi m se li k lanse. Nou te di chofè moto yo, nou di chofè machin yo, galon gaz la Ariel Henry ap vann li a 3 mil goud nan katye mimi, silvouplè fon ti lache, fon ti pran, fon ti pran konsyans, fon ti lèse sa, paske nou menm nou pap prepare operasyon sa, jodi a nou di Ariel Henry, kòm son sikopat li ye, nou lanse operasyon moun fou, wap wè nou tout lari la nou lage fatra, nap met kawotchou, yo te di nou barikad nou se avni nou, nou fèk kare met dife, nou fèk kare met kawotchou, tout e nou pa jwenn de pa Ariel Henry, e nou wè. Minis afè etranje a sot nan konsèy sekirite loni. Nou panse yo ta tou kontwit pou yo di minis lan ou mèt tou rete lèt sa tou voye bay Ariel Henry menm. Menm se pa WhatsApp. Enben nou wè yo fenk kare kenbe Ariel Henry nan tèt peyi an. Ariel Henry jodi an la, li pran la polis lan, l ap itilize l pou l bay militan presyon, li pran la polis lan, l ap itilize l pou l bay revolisyonè presyon. Enben nou wè Ariel Henry pa gen volonte pou l sekirize Matisan. Ariel Henry se volonte l pa genyen. Pou sekirize kwadèboukè yap fè kidnaping nan mòso jou ap tiye konbyen fanmi ape dife sou yo a ebyen nou di li ta itilize menm lapolis sa tou pou ta ka sirize pou ki ta ka fè gran sid desann pou ta ka fè gran dans desann pou plato santral ta ka vin vann pou tout ti machann yo te ka vin vann pou peyi a omwen ta sot nan grangou omwen pou nou ta gen nou ta gen nou ta gen agrikilti nou an ta fon ti mache ebyen Ariel Henry fèk kare kanpe Ariel Henry fèk kanpe kare kenbe peyi an. nan salobrite, nan ensekirite, nan kidnaping, nan lavi chè, la vwann galon gaz la 3000 goud, pandan se te di l mete l a 540 goud, enben operasyon se mete dife lakay tout moun, nan mache chèche yo, tout etan nou pa jwenn 2 pa Ariel Henry, tout etan Ariel Henry pa lache peyi an, nou fenk kare goumen, nou fenk kare batay, e se sitif. Nou di tout nèg ki gen zam nan men yo, Ariel Henry gen kòb nan men l, l ap voye zam nan geto yo, l ap voye minisyon, enben nou mande nèg a zam yo jodi an la, nou di yon gwo ayibobo pou tout nèg a zam yo ki kenbe tèminal yo, pou nèg yo pa ka pran gaz la, nou di gaz la pap bay tò, gaz la pap bay vare, toutan Ariel Henry pa ale. Si n pa touye Ariel Henry n ap mouri wo. Tout asasen yo n pral touye yo nou menm. Fòk peyi a delibere. Trè klè. E n ap di a tout moun k ap tande pawòl sa a, yon bagay ki trè enpòtan. Pa bliye nou gen yon gwo chòk pèp la pran. Pou moun ka konprann. Si nou wè pèp la pa reyini, nou ta pran pou konprann. Depi sou Aristide, Ameriken ba nou yon gwo desepsyon. Pèp la mobilize pou l mete Aristide prezidan. Li mouri, yo tiye yo, li sakrifye l devan makout e ke yo mete Aristide prezidan. Devan je le mond, Ameriken parèt, li pran Aristide l al avè l san la volonte di pèp. Pèp la pran yon desepsyon paske l kwè nan Aristide. Epi yo vini yo pranl. Pwop ameriken. Kounya nou konnen depi menm aksyon sa vin fèt nou gon sèl ènmi ki se ameriken. Si nou paka gon batay ke nap fè pou nou afwonte blan kap toujou pran de desizyon kont pwop ayisyen nou menm ayiti m garanti nou nap toujou nil pase pèp la komanse dekouraje. Nou pale de jovenel. Yo moutre ke sa nou pa vle a, se li menm yo vle, yo kite l pou nou chache yo menm ankò, yo tiye l. Sa vle di pèp la vin dekouraje, pèp la wè lè l goumen, kòm si moun k ap deside pou li yo, yo deside mal. Li vin wè l pa gon espwa, l pa gon lide, li pa gon moun. Te gen de twa kat lidè ki t ap goumen anfas Jovenel, nou te panse petèt pral gon solisyon, devan je tout moun, lidè sa yo, Yo vann batay pèp la, tout moun wè l a klè. Pèp la vin di li pa gen moun. Menm si l ta goumen vre, ki a kisa sa pral sèvi l? Men dènye nouvèl n ap bay. Nou dwe konnen, si se goumen n ap goumen an la, se bare sèlman, kanpe dèyè barikad, si w goumen w ap fè se kache w ap kache, ou p ap goumen. Pase lè w ap goumen, Se pou ba on repons, repons ou bay la se pou l rive sou leta, se pou l rive sou gran nèg fami Kawoli ki responsab gaz nan moman an, ki vle gaz la vini 114 dola. Ki repons ou ka bay pèp la menm? Men repons pou pèp la bay, si w ap kanpe pou goumen se pa kanpe dèyè barikad, pase kanpe pou goumen ki te genyen nan tan makout lan, se pa t kanpe dèyè barikad, nou te wè l, al regade, mande pou, kòman rele e. Chèn 14 zan ba radyo sa fè yo fè yon revi pou nou pou nou montre kòman batay te konn fèt anvan an, èske se te barikad yo te konn kache. Barikad la li gen yon politik ong ladan l paske lè w fè barikad nou vin pi pòv paske nou pap ka jwenn dlo pou nou bwè, nou pap ka manje a vle di ke yo menm y ap fè biznis pa yo mache y ap montre eta nou epi y ap fè milyon lè oim, lè ong, lè usaid se nan avantaj li. e ou ka remake gen kòb kap vin jwenn ou, m pa kap mennen yon batay pou tèt pam pou ap banm kòb bon kòb ou kanpe dèyè batay, si map goumen volontèman ou pa bezwen ap banm lajan pase m konn jan map goumen, si ou banm lajan pap gon pwoblèm ladann, sa vle di la gon koreksyon, nèg la peye w pou w fè yon djòb pou li, m pa ka swa pou w pap fè djòb, ebyen map di w sa, se paske gon yo gon kote yo vle mennen pèp la, yo vle mennen nou nan mizè, yo vle afwonte nasyon an, si wap goumen vrèman fanmi Caroly. Sipoze pa egziste paske yo ki responsab gaz moman sa a pèp la sipoze yo kòmanse boule e map di si nap goumen vrèman biwo leta yo sipoze boule se sa e yo paka vin a de mo vin batay batay pa fèt a de men se a manchèt ki fèt se bwosèt nou gen koutwa. On polisye vin kanpe anfas nou, vin kanpe anfas, m garantiw nap rachel, nap detwil, e nou pral lakay li nou pral pranl tou, batay la se batay nou tout ke l ye. Men sa nou vle konnen, fòk tout moun konstate sa. Nou di sa, nou tande radyo, gen de gran revolisyonè ki ta konprann se barikad. Moun pa konn kache avèk zam nan men. M pa ka gen zam nan menm, si map met on nesyon, on nasyon an libète, m pa ka gen zam nan menm pou map kache avèl. Moun pa kache avèk zam. Zam. Se bay pèp la on sonalèl. Nou bezwen 3 jou sèlman. Nou mande moun ki vle goumen yo, ki vle yon batay serye. Pèp la bezwen yon batay serye. Pèp la bezwen yon batay serye. Men se pa barikad k ap fè l pa ka bwè dlo a. Se pa barikad k ap fè l pa ka jwenn manje a k ap antre l nan grangou pi rèd la. Li bezwen yon batay serye pandan 3 jou. Nou p ap ka reziste pou n fè bagay sa yo ak moun sa yo. Paske sa fè n p ap ka reziste pou n fè. bay kadavè moun sa yo, nou konnen yo pap tande nou, yo abitye avèl deja depi sou Jovenel, yo fè fè 3 mwa ap fè grimas, yo pa okipe, yo pa pèl, pè la pa pèl men pèp la bezwen batay serye, men nan 3 jou li bezwen fèl, 3 jou sifizan, paske li menm li pa ka, li pa gen magazen lakay li, li pa gen depo lakay li poul manje ni poul bwè, li pa gen bagay sa yo lakay li, men li konnen nan 3 jou li ka bay leta yon repons, biwo ap boule bouye leta yo, nan 3 jou li kapab chèche fanmi Carolou, Caroli li boule yo, li detwi yo, epi. Yo chanje konn byen yo pwop ki pou yo yo, pou yo byen boule yo, pou yo ka gen yon repons. E n ap garanti, si nou pa rive sou yo konsa, ou mèt fè dizan kanpe dèyè barikad, m garanti w se yo k ap mouri grangou, se yo k ap mouri lafen, se yo k ap dèti. Pa bliye, gen nèg lari se machin lan l chaje pou l manje. Ou wè sa m di w lan? Lè l pa ka chaje machin, kote l pral jwenn manje? Nèg la kanpe devan yon barikad li swaf dlo, li kanpe devan yon barikad li pa gen manje pou l manje. Kote l pral fè l goumen? Paske nèg ap pral nan la, wap wè lè lè lagè ap fèt, lame américain yo nenpòt lame li pral goumen, li gon valiz manje li dwe poul goumen. Menm baka ap goumen m pa gen manje, m pa gen bwè, m pa gen anyen, ou dim kanpe dèyè barikad, ou mechan, ou pran nou pou bèt, ou pran nou pou enbesil. Nou bezwen yon batay serye, nou prè poun pran manchèt. E nap di tout moun sa, gen pèp ki bezwen yon batay serye, son mobilizasyon 3 jou nou bezwen, si w son lidè ki gen zam nan men w vre, nou bezwen w. Pou rezon nou tande w souvan k ap pale, ou di ke w vle kanpe a pèp, men se pa kanpe dèyè barikad. Nou prè pou n kanpe avè w a manchèt nou tou. Nou bezwen, nou prè pou 10.000 lòm, 10.000 jèn gason, nèg poto prè pou kanpe avèk yon lame zam ki prè pou vin ede nou. Nou prè pou n fè alyans. Nou dakò pou nou ban li. Men se pa kanpe dèyè barikad la. Mande 3 jou, di pèp la vini a manchèt li. vin a poukwa li nap gen zam nou menm nan tèt nou pou nèg kap vin kanpe anfas nou yo nap ba yo bal sa pou manchèt nap ba yo manchèt pandan 3 jou nap bay leson an men si se pou kanpe dèyè barikad jan nap fèl la la m garanti nou se pèp la nap detwi se pèp la kap antre nan mizè paske tout moun viv an ayiti se pòv nou ye nou viv lejou anjou on semèn nou pèdi nou detwi men si nap goumen nou pèdi 3 jou. Ou menm ki gen jab nan men w, ki se yon gwo lidè, mande pèp la twa jou, di moun ki soti nan pwovens yo, vin jwenn ou, kafou awopò, a manchèt a pi kwa l, w ap vini tou an pèsòn. Imajine w ta gen 7 mil moun.